Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. M kontan anpil wi konnen maten an Bob C fon rale epi bagay la fèm plezi wi m ri m renmen jan Bob C fèl la kòmsi euh Misye ap felisite nèg ame yo ki bay pasaj o nivo de Martissant pou kapab pèmèt moun pase, pou kapab pèmèt konvwa imanitè pase, paske yo se moun tou, se san k ap koule nan venn yo, epi Bob se gon jan l t ap salye Ti Lapli, li gon jan l salye Izo, li gon jan l salye Krisla, Li gon jan tou l salye lanmò San Jou ki pèmèt ke bon euh zòn Kwadèboukè a moun pase ladan l menm lè nan dènye tan sa yo gen anpil kidnaping ki fèt nan zòn Kwadèboukè, nan zòn Santo, nan zòn Plèn nan elatriye. Antouka a l'instar de Bob C ebyen Mwen mete m o gardavou jisteman pou m salye kouraj mesye sa yo ki pèmèt ke moun kapab franchi nan yon seri de espas e m ta swete ke se ta pou tout tan paske si genyen yon ti lapè nan peyi a ba l ap fè nou di byen men ekoute pou dotre kan ki yo menm an rivalite sa n pas pa antouka hum se nan sans sa a ebyen Jimmy Cherizier alyas Barbecue misye manke pèdi lavi l. Misye manke pran nan yon konplo la a, yon konplo de pati advers la ki ap batay anfas li. Kès ki se pase? Yon ti lapli ap tonbe dan la sware di 16 out 2021 e pi lekip anfas deside pou kapab pase a laksyon. Nou konnen pi gwo enmi Barbecue pou lenstan se nèg Bèlè. Ebyen, pandan Barbecue lakay li, l ap kale kò l, epi nèg yo fè yon enkirson, sa vle di yon pote boure, epi yo tann kabann pou BBC. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? A bout portant, on a tiré sur Barbecue. Ebyen, Barbecue riposte e bagay sa a, M ta kapab di Barbecue fache e li rive jouk nan prent Belair. Kisa ki pase? Fò n di tou, nèg yo pa pè Barbecue menm kounye a paske nou ta kapab di lefètke Barbecue lanse mesaj rekonsilyasyon pou mande yo pou fè inite, Ebyen nèg yo mete nan tèt yo se yon signe de faiblesse. Avan sa te genyen yon antre ki te fèt men se pat yon pote boure. Nèg yo antre anndan gen yon solda ki antre anndan epi misye ap kale kòl epi Barbecue pote boure, Barbecue pete bal sou misye, misye fè Barbecue zòs. Nou konprann sa sa vle di? Sa vle di ke jan nèg yo ap fè la se yon jan pou di Barbecue a Ou pa vo anyen ankò, ou pa pwisan. Sa vle di, chak gwoup gen gwo bagay sou yo, lè Babekyou mete bagay sou nèg la, nèg la ap vire do l la prale epi l mete dwèt li anlè l di Babekyou, Zòs. Ebyen se pou m di nou ke jan bagay la ye o nivo de 2 kartye sa yo, mwen m panse ke nèg yo pap janm antre nan yon lojik pou fè lapè ansanm avèk Babekyou. Men Babekyou a li menm, Se yon mangous li ye. Wè si w fè l pè l kouri, l ap retounen pou l vin gade sa k fè l pè a. E ti zizani sa a ki genyen an la a, sa pwouve aklè, afè pou Bèlè fè lapè ansanm avèk Babekyou a pa gen sa pyès. Men gen yon pwoblèm. Ki pwoblèm? Se ke Babekyou li menm, lè ou atake l, li di w ke l ap tape w fò sou men w. Sa vle di, aparaman pral gen replik. Men, èske Barbecue ap oblije rantre nan lojik replik puiske Barbecue kanpe dèyè yon pwojè l ap karese byen lontan ki se yon pwojè rekonsilyasyon e rekonsilyasyon sa k ap pèmèt gen yon federasyon o nivo dè bandi de la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens dan la pèspektiv pou kapab mennen batay la pi byen, batay pou dechouke sistèm nan. y a un problème. Quel est le problème? Le problème c'est que Barbecue a causé du tort aux gens de Bel-Air. Barbecue a causé du tort ak anpil moun nan popilasyon an. Le fait que Barbecue fè tò ak moun sa yo, e jounen jodi a la a, Barbecue mande. Pou kapab fè lapè, nèg yo pa vle antre nan lojik la. E, figurez-vous bien ke te gen inisyativ sa deja e sa te sape an kelke sòt par la strategie de Barbecue ki voulait la tête de certains bandits rivaux. Barbecue te pale. Mwen vle retounen ak deklarasyon Barbecue an pou di ke li mande moun Bèlè padon. E o pwen ke. Nan yon premye deklarasyon, moun Bèlè te reponn yo di Écoute, on est prêt pour la paix a condition Barbecue tout moun ou touye yo, fè yo leve. Se sèl konsa n ap fè lapè avèk ou. Men Barbecue te reponn li menm pou l di ke Men écoute mezanmi, nou touye tout moun sa yo pou mwen tou, èske se mwen ki pwoblèm nan? Èske mwen menm m ap mande nou pou n leve tout moun sa yo nou touye pou mwen an? E gen yon lòt bagay ankò, Depi Babekyou jennen, l ap pase a laksyon. Lè nèg sa yo desann yo menm, y al tape Babekyou. Men lè Babekyou moute tou li menm, pa bliye, kèlkeswa sa l jwenn sou wout li, li pran. Pour tâcher d'être tout à fait complet, an n tande yon lòt fwa Babekyou nan lojik pou mande mesye sa yo pou fè lapè. Mesye ann met tèt nou ansanm poun fon bagay pou peyi a ok antouka mte fè ti video sa mgen anpil apèl map resevwa m oblije al pale a kèk moun e ankò polisyem yo m mande nou padon nèg bèlè nèg ritimas nèg riyèl maya nèg site solèy ti gabriyèl izo ti lapli krisla 400 mawozo mesye ann met tèt nou ansanm ann libere peyi a ou konprann mwen epi ann fè kanpe goumen ansanm ok mesye. Lapè li ye e sa nou gen bezwen epi pou n goumen kont moun sa yo. Kanpe goumen li ye. Ann kanpe goumen kont moun sa yo ki ap ki ap detui. Nèg Bèlè, met ajenou nan pye nou. Nèg Ritimas, nèg Riyèl Maya, m pa met ajenou nan pye nou pou tèt mwen non. Si nou vle na touye m aprè. Men nèg Bèlè mesye, rejwenn nou non mesye, ann fè goumen ansanm non mesye. Nèg Ritimas, rejwenn mwen non mesye. Epa lapè pèpè a tout kèm mesye ti Gabriel mesye an met tèt nou ansanm non mesye se a tout kèm wi mesye a tout kèm wi mesye map mande nou ann fè lapè mesye ann fè goumen poun libere peyi sa jodia nou gen chans mesye met ajenou nan pye nou mesye men mwen met ajenou nan pye nou a tout kèm mesye mesye jodia nou gen chans mesye nou gen zam sa yo nan men nou yo di se bandi nou ye yo di se gang nou ye mesye Men yo pa janm di kiyès ki ba nou zam lan. E yo k met zam yo anndan geto yo mesye. Mesye ann met tèt nou ansanm non mesye polisye yo la polis nasyonal dayiti mesye met ajenou nan pye nou tou mesye. Mesye sim te fè nou bagay ki mal m mande la polis la padon. Men mesye nou konnen nèg kap bat pou mete nou devanm yo mesye. Nou konn nèg sa yo se pwoblèm pèsonèl yo yo genyen paske yap fè travay bòs yo. Repons lan te vini tou swit. Pa bò kote anpil moun sou Bèlè, menm nan konferans de près, e de jan ki yo menm se militan politik tou, ki dekline envitasyon sa a pou kapab fè lapè ansanm avèk Jimmy Cherizier alyas Barbecue. E dizon e Bèlè pa janm te nan gè a pèsonn moun. Bèlè toujou ret Bèlè. E Jimmy Cherizier alyas Ti Barbecue di w konsa li bezwen lapè ak tout Katye popilè yo. Nou pa gen okenn pwoblèm de sa. Nou pa t nan gè ak pèsonn. E n ap mande Dimy Cherizier, n ap ba l 3 pwen sèlman, senp, trè fasil. Èske tout moun Lasalin fò antre lakay yo? Gen yon pakèt moun Lasalin ki epapiye divès kote, yo site Solèy divès kote. Moun Tokyo fò yo tounen lakay yo. Moun Maya fò yo tounen lakay yo. Moun Dèlma 2 ki ap pase mizè kay moun. Gen anpil moun Dèlma 2 men yo la nan legliz san fil lan. Fè yo tounen lakay yo. Se lè sa tout pitit peyi a ap chita ansanm, tout zòn sa ap chita ansanm pou yo ka bay Babekyou rezilta. Nou menm nou pa ka bay Babekyou rezilta sa. Se ti moun ki ap pase mizè anndan Bèlè divès kote yo, anndan katye popilè se yo menm pou ki ale prann Babekyou, pou y al di Babekyou men sa yo vle, men sa yo pa vle. Men sa vle di nou menm nou pa gen ankenn repons nou ka bay misye? Non nou pa gen ankenn repons. Sa depan de popilasyon an. Popilasyon an k ap pase mizè la a. Gon pakèt moun ki kay moun epapiye la, kap pase mizè. Chak jou Bondye mete gen moun kap fè adesant kay moun, se a 4 è di maten pou leve l pou pran lari. E jan li di konsa ke nou deja konnen vrè pwoblèm nan tankou ou Libanè yo tankou pou nou fè yon fòs ansanm epi tou pou nou bout sistèm sa. Kòman w konprann sa ou menm? Bon e sou kou bagay. Lè Babekyou pale de Libanè yo, an di l manti. Pase se moun sa yo te konn ap finansye l. Li bliye pandan l te sot nan lapolis lan, lè sa l te vin fè masak li sot nan lapolis lan. Si l tap fè yon travay serye pou popilasyon, l te ka antre nan popilasyon. Se teyorize lap teyorize popilasyon chak jou Bondye mete misye ap tiye moun maten midi swa. Pran kòb nan men pouvwa teyorize popilasyon men jounen jodi a Abraham di sètase. Se pa nou jounen jodi a Babekyou pral di yon bagay, li pral kot tout moun yo, tout moun nan katye popilè yo pou l al pale avè yo. Ok, sèdi e jan de moun sa yo Babekyou t konn ap pran kòb nan men yo la. Men jounen jodi a. Se moun sa yo ki te ka itilize l. Kounye a l ap bay ke, ap eksplike m sesi sela, se lòt. Bon, youn pa enterese nou. Jis gade, gade tout masak ki fèt pou w wè anndan yon katye popilè. Ti Bèlè sèlman, e. E pa tout moun. E pa tout moun ki la. Gen anpil moun ki pran bal nan pye, domaje, ou poko wè yo la. Gen kadav nou pa gen. Gen kadav nou pa gen. Gen moun, gen kadav nou pa gen. E lè w ap gade nan lis la kote bake Ti Loulou a, se lis moun nou pa wè wi. Voye je pou nou wè jounal. Gen pou nou si lis nou pa wè wi. Nou mete sa wi lis moun nou pa wè. Men jounen jodi a sa nou pa ka fwen. Se popilasyon pa chita mwen mwen tro piti. M depan de manman pepetyèl sekou. Mwen tro piti pou m ta di babekyou nou byen. Se popilasyon ou tchè tout katye popilè se yo ki pral pale a babekyou pou yo ba babekyou dènye repons la. Au final qu'est-ce qu'on peut dire? Babekyou m pa kwè l kapab konte sou moun Bèlè oubyen de bandits armés ki kontwole Belair. pou kapab fè lapè. Paske animozite a oubyen ostilite a l gentan rive twò lwen, chak moun fè viktim pou yon lòt kan, menm lè Barbecue li menm li bliye sa men mesye yo menm pa vle antre nan lojik sa paske nan tèt yo Barbecue a koze trop de tort a la population de Belair. Men sa k fè jounen jodi a la m panse ke Barbecue nan pwojè li genyen an li oblije kanpe an signe de faiblesse men ki petèt pral oblije l mete kostim gèrye a sou li pou pase alaksyon paske si tanzantan y ap zatiyèt li, l ap oblije fache pou pase alaksyon. Merci beaucoup la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dire que vous appreciez le travail et puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.